Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo, bonjou, bonswa tout moun, e nou kontan avèk ou aprè midi an, e jodi an se vandredi 18 novanm 2022. E se kanal paw la ki antre lakay ou nan lè sa pou nou kontinye enfòmew poun kontinye pote tout e gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi dayiti nap di mèsi ak tout nouvo abòne nou yo ansyen abòne nou yo tou e ou menm tou ki abitye gade video nou yo men ki poko abòne ebyen se grenn E moman pou fè sa pandan wap gade video sa menm paske se grenn mwayen pou ankouraje nou pou ou ban nou plis fòs pou nou kontinye travay pote enfòmasyon pou ou. Deblozay pete nan Kanaan, yon polisye asasine anba kout zam anba imilyasyon bandi e lapolis nou wè sèjousi e ki vrèman ap viktim menm si yap fè kout bòt tou sou bandi yo men nou plis wè lè bandi yo met men sou lapolis e son bagay terib pou fason ke yo ebyen asasine polisye nèg sa yo san pitye pou leta yo san pitye pou otorite e se pa san rezon ki fè wè yo konsa paske yo gen de nèg nan la polis la ki li menm e ki yo menm nan konkonbrèt avèk yo e se yo nan rezon ki fè bandi yo santi yo plis alèz lè ke yap egzekite yon polisye nou pral pote detay pou ou. Pierre Esperance nou konnen ki se yon defansè dwa moun nan peyi Dayiti menm si toujou gen ti kritik konsènan de rapò towo sa lap drese sou moun ebyen dosye a pran lari. Nou pral envite w gen detay paske TT pote tout detay sou dosye sa e si Pierre Esperance pa fè byen si misye pa ebyen repanse kesyon sa bagay la ap grav pou misye paske E se pa posib lè ke gen de ti jèn inosan ou pran mete dosye sou yo epi fè koupi yo nan prizon, jiska prezan yo pa janm libere, se pa posib. Antouka, nou pral evite w gen tout detay anndan videyo sa. Rete konekte bòn ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn videyo. Merci à vous. Zanmi ki sou ekran nap gade la pou moun ki sou YouTube, Facebook. Misye se yon polisye. E selon enfòmasyon m genyen, misye se yon polisye 22 zièm pwomosyon, se sa m aprann de kèlke polisye. Yo rele misye Sony, pou moun ki plis konnen misye yo rele l Sony, men ta sanble vrè non misye se Wilson Présumé, se vrè non misye. Nèg kanaran asasine misye jodi a. E m pral fè yon ti pale ak kèk polisye. M fè yon twit sou sa. M pa janm pale kòm si m ap voye anlè konsa. Depi ou wè m di yon bagay, se paske m gen yon son ki vin nan zòrèy mwen. Se vre nou rekonèt gen anpil polisye ki fè anpil bagay ki pa klè. Men gen anpil bon polisye tout nan pnh la. Ki viv ak sa yo genyen e ki vreman ap travay pou le peyi, pou la patri, pou la repiblik. Anpil polisye aktyèlman la yo gen antèn bandi sou yo. E sa ki pi grav e pi trist, se paske gen de polisye ki menm sèvi bandi antèn sou lòt polisye. Sa m di la grav, li grav anpil men son verite e gen polisye k konn sa. E gen polisye ki transfere deja pou sa. Ayiti pa piti non. Ayiti pa piti. Ayiti pa piti. Polisye ki anndan komisarya k ap fè antèn pou bandi sou lòt polisye. Pa lontan la n manke pèdi yon enspektè nan Kwadèboukè konsa wi. E se Bondye t sove misye dayè nèg yo tire sou misye deja misye pran bal. Se pa t jou misye pou l t ale l pa ale. E se youn nan nèg ki anpe, ki, ki itil nan kwadèboukè wi. Gen anpil plenyen kwadèboukè aktyèlman. E gon rezon pou sa. E map mande Frantz Elbe, e m te di sa deja. Ou se deje polis lan. Si w livre kwadèboukè ak bandi, di peyi a klè. Ok? Si w livre kwadèboukè ak bandi, pale ak peyi a. a prezanton konferans de près di peyi a ke wi nou pa kapab eben nou livre kwadèboukè ak bandi paske mwen te di depi lè baay blende vin la m pa konnen m te di ranfòse kwadèboukè paske li pa nòmal e kwadèboukè nèg yo te kòmanse panike aktyèlman nèg yo tounen pou la pli bèl yo pa panike ankò nan duval yo fè sa yo vle. Aktyèlman la gran jou nèg yo detounen machin yo vle, yo kidnape moun yo vle, yo antre kay moun yo vle, yo fouye moun yo vle nan tout kamyonèt gran jounen. E gon lòt strateji nèg yo itilize. Yo ka antre nan kamyonèt la, yo fouye tout moun. Moun yo remake kontijan pi fre nan kamyonèt lan, yo fin fouyel epi yo desann avèl. Nèg yo di n mache sal wi. E yo menm yo tou sal, la sapat yo, pye atè, yo di n mache sal. Tande byen wi. Yo ka rantre nan kamyonèt la, yo fouye tout moun ladan l. Moun yo estime ki pi fre a nan kamyonèt lan, epi yo desann avè l. Ou pa ka fè yon peyi konsa. Donk Kwadèboukè, Frantz Elbe, si w livre l, si w livre l bay bandi, di peyi a sa pou n konnen. Paske sa kap pase la pa nòmal. Se vrèman inakseptab. Ok. Donk, konsèy mwen pou polisye, evite yon seri de zòn. E nan mwen de 24 rè, se yo mwen 2 polisye ki asasine. Nou konn sa. E gen yon nèk yo kidnapè, kwa de bouke. Misye lakay li yo kidnapè. Mba wè si yo libere l, men yo kidnapè misye. Si w se yon polisye, gen de zandwa gen yon seri de lè ki pa pou ou. Malerezman se la n rive. Si w se yon polisye, gen kote ou pa ale pou kont ou. Asire w ke moun ou gen bò kote ou yo se bon e bon moun yo ye. E menm nan antouraj ou fòk ou pridan. Paske jodi a lari a frajil, atè a pyeje. Akoz mizè, grangout nan peyi an, yo ka livre ou pou nenpòt ti bagay. Bagay yo anpil hein. Bagay yo plis ke konplike. Nou pa ka jwe ak sa. Ebyen polisye sa a, nèg yo asasine l. M sonje gon lè m t ap denonse Patrick nan Wozanbè. Lè m tap denonse misye, misye rele anmwe bagay sesi, o bagay, e bon moun li ye. E toujou konsa. Ou wè nèg sa yo yo arete la, enspektè Wakim Pyè, Mòvann denonse misye deja wi. Mòvann tèlman denonse misye, misye ekri Mòvann an prive pou l ap manke l dega. Woy moun de byen liye nou jan ap detwi moun bagay sa yo wè depi m wè yon ti yon ti vòlè vin fè yon kòmantè konsa anba paj mwen m tou blokel oh nap detwi moun map detwi moun paske map denonse parèy ou yo map detwi moun Morvan denonse misye deja wi li vin nan inbox Morvan wi poul vin m ak manke l dega oh Morvan ap detwil apa li jodi a paske kisa k rive m tap di sa yon zanmi. Lè m t ap denonse kafou, karavàn kafou la, gen yon pakèt moun kafou t leve, o, o TT, kafou se kote k pi trankoul aktyèlman la. Si pa gen anyen ki fèt, kafou ap vin pi mal ke Matisan. Dayè, komisè Jules Jean Garry, bon m ba w yon mesaj, si w serye, si w pa nan vòlò ak nèg yo, ou pa nan dil avè yo, depi maten w wè twit mwen an, twit mwen an l pataje, ou wè l. Pandan map pale la ale nan lopital dikini an menm mwen menm ki voye w al anndan lopital dikini an di m kisa w jwenn paske tout solda kris la ki pran bal nan goumen an se lopital dikini an yo al pran swen se tenten k pa la k peyi a dayè lopital sa te gen yon ti bebe nou kite mouri devan yon ti bebe paske dam nan pat gentan rive misye kriye tankou timoun premye pitit li. pou mank doksijèn nou pa kite l antre lopital la paske n di wo epa la dam nan te fin akouche alòske se gentan l pa gentan rive lopital lan timoun nan pèdi lavi l men kou se sòlda krisla nou pote boure pou n ba l swen donk si komisè a vin la l serye li pa nan gang krisla pran ekip ou debake al siyone lopital dikini an kounya epi di m sa w jwenn pami yo w ap jwenn choubi ki pran bal manm karavàn manm aktif karavàn. Paske lè gen batay matisan, karavan nan vin sipòte krisla. Si nan fè peyi, fè peyi, si n pa fè peyi tou. Fè men lin fini. Mwen gon zanmi ki ekrim ki dim ke TT pou ki sa mwen depi sa fè plizyè fwa pandan wap pale ou site kestyon Shelson Sanon epi ou pale de Pierre Esperance. Misye di eske w pa gen pwoblèm pèsonèl ak Pierre? M di men non, kèl rapò? Okontrè, bon m toujou ap li rapò an DDH, m pa gen pwoblèm ak moun. Lè m di n sa, n panse se blag m ap fè? M pa gen pwoblèm ak akenn moun non. Tankou zanmi sa yo voye Ti Gwav lan la, kite Kafou. Komisè polis la, Kounya yo voyel tigwav, sak te tigwav la voyel kafou. Bon misye, bon misye menm, m telman gen batistè misye devanm la m pè. Ou wè m poko di anyen sou misye non. Mezanmi kafou a la yo fèk voye la? Aloske kounya pou komisè Belami ta repare tò ke l poze m mwen menm nan kafou ak kris la, premye bagay map mande l, fò l arete Jerry Leconte nan tigwav pou peyi a. Komisè Belami m tande yèswa ou fè tansyon monte w o bagay m pa fè w anyen komisè m di n sa m pa gen anyen avè n se respè n pou n fè bon m di w si w vle m bat yon ti bravo pou w pandan w rive tigwav la gen yon malandren vagabon ansyen polisye gang ki te yo te arete deja pou kidnaping yo arete plizyè fwa ki son evade de prizon k ap touye moun jan l vle nan petigwav k ap menase komisè gouvènman ki rele Jerry Anderson Leconte arete misye lè sa map wè w ap travay si w pa ka fè sa w pa itil anyen adye se tan pèdi se tan pèdi se tan gaspiye se respè n pou n fè ou konprann kounye a w wè yo pran yo pran zanmi an voye l bon misye te tigwav pwotektè Jerry Leconte bon yo voye l kafou pi mal kafou ap bon wè kafou la gon malè pandye sou tèt li la Aktyèlman la, bon, komisè, pandan w vin la, si w panse se mal m ap pale w, ou pa remake depi l pral uitè diswa Kafou fèmen? Kafou m konnen wi, li konn onzè m ap sot Kafou wi. Kafou m te konnen wi, kounye a, gen yon gè ki sou wout eklate la, ant Lamanten 54 e 52. Paske, P. Roger, jeneral Peter. Jeneral Peter li anfas yon lòt Peter yo rele Tèt Dife nan 52. E l di fòk li touye misye kanmenm. Youn ap veye lòt. E l ap bat pou l fon gwa, n tande l al sou rezidans, gen lè rezidans li tonbe, ou pral wè li fin touye moun, touye polisye, touye sivil, touye moun Kafou, epi ou pral wè l jwenn rezidans li tonbe nan men l la, li pral kite Ayiti pou l al banbile Ozetazini. Se yon peyi fasil. Pa gen dcpj kap dil anyen lap pase ayewopò san pwoblèm ou mwen chèf li ye ou wè peyi sa nèg yo bon m di w nèg yo fè tout strateji pou bon sitwayen dekouraje ak peyi a wi e pa kont m gen ak moun m di n sa deja kisa m genyen m gen kont a yon nèg nou pa gen menm fanm nou pa gen bagay nou pa nou pat nan menm lekòl nou ou konprann pou kisa m genyen pou kisa m gen kont avè w la Non m serye wi, si komisè a pa ka arete Jerry Leconte li pa chèf. Li pa chèf. Sa di kounya, pandan map pale la kafou gentan kòmanse fèmen la wi. Kafou wi, m konnen wi. Li konn 11 è di swa mwen menm map sot kafou sot wè ti boubout mwen. Son peyi di, kounya sa di yo ke lèm site dosye Shelson nan, m pa gen kontak Pierre Esperance. Men lè m al mennen envestigasyon, bon banm ba nou egzanp ki senp. M pap antre nan dosye sa tout tan men m ap ba w yon egzanp pou m montre ke mwen menm m pa gen pwoblèm ak moun. Imajine ke m al mennen yon envestigasyon sou poukisa dosye a vin enterese m, m ap di n poukisa. Lè yo arete misye, lè sa m te nan radyo Zenith nan tren matinal. Dayè m te li rapò rnddh te prezante dosye ke l te di sou misye. Ok. Misye gen pral gen 10 an fèmen nan prizon. Vwala ke kounya m vin gen odv ke m kreye. e m kontinye ap mennen ankèt pa m pou m konn kisa dosye a ye, paske gen yon pakèt non moun yo site, yo di ke misye te konn pote dwòg pou Edozeni, pou li konn tiye moun pou Lanbert etc. Gen yon bagay m tande 2 fransè misye te tiye, alòske yo mete non misye nan rapò kòm li ta, kòm si li ta tiye 2 fransè. Lè misye, tande wi, lè m al mennen ankèt nan Jakmèl, lè fransè yo te asasine, Misye te timoun li pat menm konn bagay konsa. Se pandan yo arete misye l pral fè konesans de kesyon dosye sa wi. E pa mechanste sa ye. Gen de detay m chwazi pa rantre ladan yo. Paske misye lè mal mennen ankèt nan antouraj misye, misye fè erè pa l. Lè te gen kesyon viza te pwomèt etcetera pou misye kite peyi bagay kòmsi men n paka fè sa. Kounya si mwen menm m vin gen eleman nan menm. Epi m kite sa pase konsa. Konbyen lòt ti jèn ayisyen ke n pral fè menm bagay la tou? Yon nèg met rayi m, di sa w vle, pale m mal, mache pale m mal, kritike m, sa pa gade m pa manje rès nou, m pa konn chita sou menm tab avè nou. M pale a tout moun, men m pa nan mande ankenn nèg favè isi. Paske m frekan, m konn nèg isi se e frekan yo ye, m pi frekan pase yo. Sa di se respè n pou n fè. Kounye a lè m aksepte m gen eleman nan men epi. Nap fon ti malere abu. Sa fèm mal, lèm al mande investigatyon yo di ke misye te konn pote dwòg. Tande peyi a. Sou 2 fransè yo di misye te tiye a. Lèm al mennen ankèt o nivo entènasyonal tete kap pale. FBI tande misye 4 fwa sou dosye 2 fransè yo. Misye pat janm konn bagay konsa, timoun li te ye. Se pandan yo aretel lap vin fè konesans ak dosye 2 fransè oh li ta touye timoun li pat menm konn dosye a non e misye yon jenn ti gason wi lè yo arete misye a misye te petèt gen 24 25 ans jenn timoun wi e pa mechanste lè mal kontinye envestige sou dosye a di ie yo di misye nan dwòg. Mal mennen yon ankèt entènasyonal. Mwen jwenn DEA tande Shelson Sanon 22 fwa deja sou dosye dwòg la. Yo pa jwenn anyen kont li. DEA wi, yo tande misye 22 fwa deja. M di bon mezanmi, kounye a kisa w vle, kisa w vle m di w la? Kòm se manti pou m ba ou? Eske se manti? Eske ou vle se manti a pou m ba w pou w santi w alèz? Non, m pa ka fè sa paske mwen menm konsyans mwen pa anpè. Kòm si lè kounye ou fè sa, epi kounye a mwen m ap bay manti pou m di non, non, m pa konsa. Paske mwen renmen klè ak konsyans mwen. Paske lè m tande, m di men, atansyon, lè m al chache detay, m di men, kòman yo tande l 22 fwa deja, yo di wi. Diye tande misye 22 fwa sou kestyon dwòg, yo pa jwenn anyen kont misye. Yo vizite misye 14 fwa deja nan prizon, yo odisyone l, yo pa jwenn anyen sou li. Yo vin tande l anndan prizon, yo pa jwenn anyen sou li. M ap chèche, yo tande misye nan prizon sivil Akayè 2 fwa, yo pa jwenn anyen. Yo tande l 12 fwa nan prizon Kwadèboukè, yo pa jwenn anyen. Yo, bon tande wi, yo, yo pran misye, yo al tande misye pandan 8 fwa nan anbasad amerikèn, yo pa rann anyen. FBI vini l tande misye 4 fwa kwadèboukè yo pa rann anyen. Ui, tande wi, 4 fwa wi FBI al tande misye yo pa rann anyen. Diye tande misye 22 fwa yo pa rann anyen. E sa k fè, jijman misye pa janm ka fèt, paske jou jijman misye ap fèt, kòm si yo vle fon jijman, misye ap avili yon seri de nèg ke n pran pou moun nan peyi a, kounye a yo tou ap fè misye peye yon bagay ke l pa konnen. Yo pa janm aranje pou yo ni libere l, ni fè jijman pou yo libere l. Paske komsi pou yo ta liberel fok la bay manti dako siyen dokiman kel pa konn anyen fok li dakol se asasen se kriminel li se drug dilè on ti male kap riske lavi wi esat fè wè chak m disa m site Jean Charles Moïse wi paske alepok yo arete Shelson misye te ansanm ak Jean Charles Moïse son verite. Sa di si kounya mwen m aksepte l epi m kite l pase demen maten se nou youn ki la a y ap pran epi yo fè rapò sou nou epi yo fè n akize de twa moun epi di yo n se kriminèl epi n fè pase ventan nan prizon ou wè gen plis kriminèl abiye ke moun nou panse kriminèl yo mesye si e sa n p ap janm renmen m dayè m pa bezwen renmen m. He nou pa itil mwen m di n sa deja paske nou pa itil mwen e mwen menm nou pa ka fè rapò sou do m e m di n sa deja jou n ta tante kon on salopri sou do m n ap tonbe sou fas paske ou wè peyi sa fò n aprann respekte moun ladan l se pa nòmal men ou konn sa k kraze ayiti sousou. Tolerans, sitirans. Paske gon seri de nèg, yo tèlman pa klè, yo pa dwat. Gen de dosye menm si yo konnen, yo pa ka denonse l. Gon seri de jounalis ti visye m konnen menm, m konnen yo ki mele m, yo fache, men son verite. Gen dosye yo konnen men yo pa ka denonse l, paske yo pa klè tou. Yo konn si yo denonse l, gen dwa gen kèk kout plim ki fèt sou do yo. Ou wè gen de bagay pou di yo fò dwat, fò klè. Fò w pa nan koripsyon, nan vòlò ak nèg. Depi w abitye patisipe nan yon seri de rankont ak nèg gen bagay ou pa ka pale. Al mwen menm m fè respè m. Paske avan m te recho m te tòl. M fè respè m, m kenbe liy mwen, m kenbe diyite m, m kenbe pèsonalite m, m kenbe karaktè m. M konnen anpil nèg isi pa vle wèm men Bondye avèm e moun ki renmen yo pi plis ke sak pa vle wèm yo paske se pou verite nap touyem m pa nan vòlò avè nou donk sispann fè malere abi e dosye Shelson nan m pap janm bon m pap kitel wè chak jou vin la map map lage yon bagay sou li jiskaske Pierre Esperance fè libere ti malere a misye gen 2 pitit. Misye gon timoun, misye tèlman, misye pat janm kòmsi nèg yo prezante a non. Premye tifi misye se Nouyòk li fèt wi. Ou pat konn pati sa? Premye tifi misye a e Nouyòk li fèt. Misye gen 2 timoun yo pa Ayiti. Sa di lè mwen vin prezante misye kòm bagay kòm son ti delenkan, ti vagabon, o moun tèt pa dwat, moun fou e pa vre. M di w ke misye son nèg ki etidye sou zafè sekirite, vip. E menm an matyè d'amour, an matyè sentimental, an matyè, ou wè, kestyon lanmou, kelke swa relasyon t baze sou manti, verite kap kraze l. Ou pa gen avyon, don nèg ou gen avyon. Ou a zanmi an la al pran kou Dubai. Ou konprann? Sa vle di ke kelke swa relasyon ki baze, ki konstwi, Si w manti, verite ap kraze l. M di w verite a si w vle pran l ou pran l. Ou gen 10 pitit epi w di fanm nan o yon sèl m gen epi l pote boure sou ou aprè sa l wè w te gen 9 ou pa deklare. Kèlkeswa relasyon t baze sou mansonj, verite ap kraze l. Epi w wè peyi nou vle konstwi an li pa ka konstwi sou mansonj. Fòk gen verite t pale menm si l blese nèg isi. Paske w wè kestyon vagabon ak vès lan, li plis frajil ke ti delenkon konn nan lari yo. Serye m ap pale avè nou a wi, wè delenkan ak vès yo, yo plis frajil ke ti vagabon ou wè nan lari ki ou wè chak jou yo. Nou pa ka fè sa.